Marnunise Claude e Serge Jean Louis ki yo menm pale, fè miz an kontèks e pale de mobilizasyon an. Men yonn nan sijè ki enterese pèp la tou e fò nou pale de li a chak konferans se la kesyon de sekirite ke yo bezwen men malerezman y ap viv nan yon klima ensekirite. Nan tout konferans nou fè nan pen. e sesi depi septanm lè nou pa siyen akò a, nou te repete ke ensekirite a se banditis deta. Semèn sa a, nou wè ankò yon fwa banditis deta kote ke premyèman Pòdepè, zam ap antre, alò fò n di zam yo kenbe Pòdepè a se ti rès la, se yon ti pati. Gen anpil zam ki rantre e erezman yo vin kenbe sa a e malgre yo kenbe l pandan y ap kenbe l la gen lòt zam k ap rantre. Men si nou baze nou, kòm mwen menm ap pale m baze m sou rapò, si nou baze n sou rapò dcpj a, dcpj a di klèman nan rapò l la ke zam sa a li te destine avèk yon otorite. Kòman ka konprann yon sitiyasyon konsa? Tout zam sa yo, anviwon 130 mil katouch, tout fizi daso sa yo, dcpj di l nan yon rapò, epoutan de tèjivèsasyon ap fèt, en pou yo jwenn otorite a, y ap pase akote. Se paske leta a, li rantre nan kesyon kòmande zam lan pou bandi, alò ke li pa ka kòmande zam pou lapolis. Men poukisa nou menm nan pen, lè premye minis la te di la sekirite est un detay, nou te di nou pap siyen, paske si l di sa, se ke yap jere sekirite a avèk bandi yo. Sa se yon egzanp, kesyon de pò de pè a, e wè yap eseye fè kase fèy kouvri sa, pou ke yo koule bagay la, epi lòt bato kontinye ap pote zam. Donk, nou wè kote pouvwa a sitye. Dezyèm bagay, gen zam k ap rantre. Ou tande yo di legliz episkopal. Jisteman, legliz la di yo itilize non l. Men kiyès? Kote zam sa yo t ap ale? Yo di zam sa yo t ap al Santo. Kote yo t ap ale a? Pou kiyès yo te vini? Ou gen enpresyon y ap eseye ankò kouvri sa. E tout moun konnen, jodi a, ou gen 9 milimèt, ou gen yon Taurus, si jodi a li pa gen katouch, li pa vo anyen. E Leta a konn sa tou, e pi yo kontinye ap alimante. Nan ane sa a, de septanm a nou jou, gen 10 fwa yo jwenn zam. 10 fwa. Ke se swa nan pò Senmak. Pòdepè, Pòwoprens, Okap, ebyen konbyen moun yo arete? Kote zam sa yo? Donk sa vle di ke men nan ki sitiyasyon nou ye e poutèt sa tout moun dwe konprann lè nou pale de banditis deta e se sa pen te denonse. Nou te di son banditis deta fò Leta koupe fache avèk bandi yo nou pa jwenn sa e sa fè nou nan klima sa e sa fè lè pèp la ap reflechi fò nou di men poukisa nou nan eta sa se jisteman moun kap gouvène yo yo asosye avèk bandi yo e m pral ba nou lòt egzanp ann gade nan latibonit nou te di nan pèn fòk yo gen operasyon anti gang ki fèt. Nou prezante plan an apenn nou ekri Premye Minis Ariel, li di ke li gen plan pa l. Konnen Latibonit te gen bandi ki te nan Lakwa Peris, operasyon fèt, ou janm ou janm tande de bandi sa yo ankò? Paske lè operasyon fèt, Erezman, lapolis la arive fè operasyon eklè san l pa avèti otorite epi yo elimine yo. Yo pa gentan avèti bandi yo. Nou konnen operasyon fèt yè swa nan zòn Ti Bwa, apre Gwo Mòn, Bwa Dòm, Ti Bwa Dòm. Ou konnen bandi yo kouri yo kite moun yo, lapolis delivre yo. Paske lè sa a, ni nan gouvènman ni lòt moun, yo pa okouran, yo pa gentan avèti bandi yo. Nou konnen ke lè n rekòmande direktè jeneral la voye yon blennde nan Kafou Pèy ouvè komisarya a, ebyen y ap fè l, popilasyon an pare pou l al pran moun yo. Se jisteman kesyon sa a ki montre ke nan sitiyasyon li a l ka rezoud. Men lè w gen yon gouvènman. ki mete pou fè zam rantre, ki lan enfòmasyon yo pral fèt, operasyon yo pral fèt, moun gentan okouran, oubyen nan lapolis la gen moun ki enfiltre, n ap wè ke bagay sa a, nenpòt ki sa yo ba nou n ap pran, n ap di nou bouke a bagay sa a, e ke jisteman gen de moun w ap wè ki vle eleksyon ladan l, paske yo vle fè nou bouke pou ke nou asepte nenpòt ki bagay, e nou p ap pran l. E poutèt sa nan pen nou di kesyon an ka rezoud. Kesyon an ka rezoud. Paske lè bandi yo t ap kouri nan ti bwa dòm, yo montre yo sou wout la avèk fizi, yo pa pi ame ke lapolis. Lè lapolis vle, yo fè l. Donk sa ka fèt tou. Nou pa p okipe moun k ap di jisteman gen de zòn ki gen bandi, gen de zòn yo ka fè eleksyon. Manti. Yo vle itilize bandi yo pou eleksyon. E se poutèt sa nan pen nou di mobilizasyon ke nou te lanse a, nou akeyi favorableman apèl jisteman Matris Liberasyon, Senatè Kato, ki di bon dada reveye w, fò nou vin sou beton an, vin jwenn pen sou beton an pou nou travay ansanm. Nou akeyi apèl anpil lòt gwoup k ap vini, paske jodi a se pèp la sèl ki ka fè presyon. Nou wè lè Ameriken bezwen teoris li li mete anpil kob deyo yo elimine Nou menm gen de moun ki gen zam nan men yo kap tire popilasyon kap tout bagay nou pa dwe konte sou lot moun se nou ki pou delivre popilasyon nan lèn fèl nou ka jwenn anpil lot moun vin ede men jodia enterè a se nou menm ki pou pran destine nou an men e se nan sans sa gouvènman an premye minis Ariel yo te chita yo te dil sekirite a son nesesite li montre ke li pa ni sou sekirite, ni sou mobilizasyon, ni sou negosyasyon, ni sou medyasyon. E se poutèt sa nou di, nou menm n ap kenbe flanbo mobilizasyon an pou ke popilasyon an ka pran destine l an men. Lè popilasyon pran destine l avèk lapolis, gen ekipman ou gen dwa pa menm bezwen. pou w fè bandi yo kouri, pou w mete yo nan prizon oubyen pou w voye yo nan simityè. E se poutèt sa nan pen nou di mobilizasyon, mobilizasyon, mobilizasyon. Nou p ap atann ke gen etranje k ap vin delivre n. N ap pran desten nou an men. E lè n pran desten n, n ap di byenveni a tout lòt etranje ki vle vin ede, ki vle pote kout men. Paske jodi a popilasyon an se sou lidè l ap konte. E yonn nan òganizasyon ki kenbe flanbo a se pen. E se poutèt sa mwen remesye nou dèske nou te vini jodi a lè ke Penn ap pale a popilasyon an. Nou pare pou kesyon yo. Mèsi. Mèsi.